Dizyèm jounen vizit nou nan kad odit kolektif Asosyasyon Ayiti Nou Vle a sou 16 lise kot kòb Petrokaribe a te depanse, mennen nou nan lise Sylvain Salnave nan Chantal ak lise Roche a Bato kote, menm jan ak lise Anténor Firmin nan Karakòl ak lise Fabre Geffrard nan Anse-Rouge, malgre lajan ki dekese pou konstriksyon lise sa yo, elèv yo ap aprann nan move kondisyon nan lekòl nasyonal Chantal ak Roche a Bato. Konstriksyon yo kanpe depi yon bon bout tan jiskaske yo menm kòmanse kraze. Odit kolektif sou lise yo kontinye travay nou te fè nan odit kolektif Ilavach la. Pandan 11 jou, ekip teren odit kolektif Anva te deplase ale Answouj, Balenbe, Kapotiy, Karakòl, Tyakakavahal, Chantal, Ench, Mirbalè, Mòtòganize, Pilat, Pòmògo, Ranki, Ròchabato, Sodo, Savanèt ak Tomond nan lide pou konprann enpak reyèl li sekite finanse ak lajan Petrocaribe a te genyen sou moun nan kominote yo. Dizyèm jou a nou te fè 2 lise, Lise Sylvain Salnave nan Chantal ak Lise Ròchabato. A 8 è nan maten, nou kontakte direktè lise Chantal la, lise Sylvain Salnave. Li eksplike nou, akòz lise a fonksyone nan lekòl nasyonal Chantal la, se nan aprè midi yo kòmanse travay. Li ban nou randevou a 11 è nan maten lakay li nan lavil Okay. Ekip la rive lakay direktè lise Sylvain Salnave la, Fanfan Jean Maxi, ki di nou, nivo satisfaksyon l pou jan konstriksyon lise a avanse a, se 70 pousan. Daprè li, pi gwo travay yo te fèt, menm si li met bemòl kòm kwa li pa yon ekspè nan domèn nan. Nan konvèsasyon an, li presize tou, paske lise a fonksyone nan aprèmidi, li difisil, menm jan ak lòt lise ki nan menm sitiyasyon ak lise Sylvain Salnave la, pou yo respekte kantite lè travay yo. Mwen menm, mwen se Fanfan Jean Maxy, se mwen ki direktè lise Sylvain Salnave de Chantal depi 2003. Men, mwen te kòmanse anndan lise a depi 93 kòm anseyan. Epi, pa la swit an 97, mwen te vin sansè. Epi an 2003, m vin direktè. Alafavè de pwomosyon, m vin direktè. Lise a kòmanse depi 93. Depi fondasyon lise a, nou fonksyone, bon, m ka di, avèk. Nan lekòl primè la. Ou tann lekòl primè ranvwaye tou pou demare tou. E rive nan yon epòk, kou l senkè, li fè nwa lekòl pa ka fonksyone ankò. E ò nou pa gen motè, nou pa gen motè, nou pa gen elektrisite. Bon, si peyi a pa gen elektrisite, e pa nou k ta ka genyen, e pa Lise a k ta pral genyen l. E lè nomb dè pou timoun yo ta ta jwenn par matyè la pou yo gen kapasite wap wap tann wap tann deyò ou pa ou pa ou pa gen lè sa wèman pou ba yo. Te gen yon batiman ki te kòmanse konstwi lè sa a wi se bon fòm do lè sa yo te fè bagay de fason inilateral. Mwen te kontakte le direktè depatmantal dalò ki se te e direktè Ari Lwi Lè m di direktè a, m wè gen bagay k ap fèt, yo di se lise, yo di sa, li di m a, direktè, piske mwen menm ki kòm direktè depatmantal, kòm direktè depatmantal m pa konn anyen, ou menm zewo wè, nou pa gen anyen pou n di. Alòske m konnen gen yon jeni eskolè nan nivo depatman ki ta sipoze gen. Ka gen yon dwa de sipèvizyon sou sa k ap fèt la. Men vin rive yon lè, m pa konn si pawòl la genlè te tonbe nan zòrèy depite Dalò ki se te le type de Torbeck ki se te Jòj, Guy Gérard Jòj. Msye, epi nou te gen de trè bon rapò. Epi li pale avè m, epi yon aprè midi, nou te vle fè pou ke popilasyon an. Konprann sa k ap fèt la a, m te envite kèk e kèk plizyè pwofesè epi anpil elèv, nou te desann lè a, msye te la tou, epi te gen yon bagay ki te fèt pou te ba bagay la yon imaj kòm se yon bagay k ap fèt se pou kominote a. Men avan se te wè w te wè lekòl t ap konstwi, yo di w se lise, eksetera, eksetera. Ou konprann? Men, men jiskaprezan la, menm si m te konnen oubyen m pa t konnen, m ta byen renmen yo fini lekòl la, pou lekòl la ale nan espas la, e lè sa se lè sa nou te ka fè, nou te ka fè yon lekòl tout bon. Lè sa lekòl la t ap fonksyone nan lamatine, nan lamatine menm jan ak tout lòt lekòl ki t ap fonksyone de uitè ou ka rive jiska dezè, twazè, ou te kab gen ase despas pou bay tout kou, pou pwofesè vin travay, pou timoun yo ta ka. Ou te ka, nou te ka pi pèfòman. Li sa tap pi pèfòman si nou te gen yon lokal, rele nou lokal pa nou, pou nou jere, epi timoun yo tap al lekòl nan lamatine. Apre sa, li mennen nou sou chantye lise a. Lè nou rive sou plas, direktè a parèt etone, tankou yon moun ki pat abitye wè chantye a, li rele aba gaspiyay! Rantre lise a fèt nan yon koridò. Bò kote lise a gen yon maglo ki pa janm seche depi siklòn Matthew. Daprè yon fanm ki rete nan zòn lan, te gen mendèv gason kou fi ki te sòti nan zòn lan, men, anpil nan yo pa touche. Li panse yon fwa konstriksyon yo reprann, y ap peye yo. Men travay yo kanpe depi avan siklòn Matthew, depi 5 lane anviwon. Anplis, gemi siklòn lan vide atè. Direktè Maxcy te pwofite denonse kèk ekstravagans nan konstriksyon an, alòske lise a senpman bezwen yon batiman pou l fonksyone. Apre sa, li mennen nou nan Lekòl Nasyonal Chantal la, kote ekip la te gen chans wè kondisyon timoun yo ap aprann. Nou fè ti pale ak Israël Bellevue, yon elèv ns 4 ki prezidan klas li. Li mete nivo satisfaksyon l a 60 pousan pandan l tou pwofite mande pou otorite yo fini konstriksyon Lise Chantal la. Non mwen se Bellevue Israël, mwen nan NS 4, ki se filo. Mwen se prezidan NS 4 la e anplis, prezidan etablisman. M pa t la lè konstriksyon an, paske depi lè m fin lekòl la, se isi a la mwen ye, kote n ap fonksyone a. Men m te pase yon fwa m te wè konstriksyon an. Depi moun nan ap fonksyone nan komin nan, ou te konnen konstriksyon an t ap fèt. Li pwobab pou konnen li kanpe. E, paran yo, elèv yo, yo tout di, konstriksyon an ki kanpe a, li pa, li pa fè nou byen. Paske li t ap trè itil nou nan komin nan, t ap gen posiblite pou nou al lekòl pi byen, nan pi bon kondisyon. Sa vle di, konstriksyon an ki kanpe a, li, li pa bon pou tout moun nan komin nan. Si nou te nan pwòp lokal pa nou, nou t ap ka fonksyone le maten, nou t ap gen plis è de tan e nou t ap gen plis posiblite, Pou nou fè plis efò, paske nou t ap jwenn plis è de kou, pwofesè yo tou t ap fè plis tan, nan sans lan, nou t ap trè, nou t ap plis avanse. San pèdi tan, ekip la te pran direksyon Wòch a Bato. Se bèl wout ak bèl peyizaj, men lè nou rive vè twazè nan Lekòl Nasyonal Wòch a Bato a, tout bagay sanble fèmen. Erezman, nou jwenn de twa elèv ki ap travay kèk nivo matematik. tik nan youn nan sal lekòl nasyonal la. Lè nou mande yo si se elèv lise a yo ye, yo di nou non e yo eksplike nou lise a an grèv. Nou fè laviwonn lekòl la e nou remake youn nan twati lekòl la leve. Elèv yo eksplike n sa te rive depi lè siklòn Matthew menm jan ak lise Pilat la. Youn nan elèv yo akonpanye n sou chantye lise a. Menm jan ak lise Chantal la, antre a tankou yon koridò. Daprè youn nan vwazen konstriksyon an, moun nan zòn nan te patisipe nan mendèv. Konstriksyon an kanpe menm jan ak Chantal depi avan siklòn Matthew. Ekip la fè laviwonn lise a. Menm jan ak Chantal, men wòch a bato te pi mal. Anpil mi tonbe lakòz siklòn nan. Menm gen sinistre ki abrite yo nan espas konstriksyon an. Ekip la te rankontre jeran lise a, Jean Philippe Jean Wesler, ki dakò pale avèk nou. Mwen se Jean Philippe Jean Wesler. Mwen. Ap fonksyone nan lise a depi 98. Lè m di fonksyone, se kòmsi se sèvis m ap bay. M ap ba yo kouraj mwen. Paske chak fwa Ministè Edikasyon Nasyonal voye moun nan direksyon lise, vin pote fòm ranpli, pou ranpli, m ranpli. E gen yon pakèt pwofesè ki pa t janm nome, yo voye pyès ba yo, yo voye kòb pou yo pa kontra. Mwen menm jamè. Depi 98 la se konsa m ye anndan, m ap bay sèvis, m ap bay sèvis. O dènye moman m ap raple m an 2010, 2011, m touche ennan an chèk. Men yè la yo kase lise a. Nou rive nou jwenn bibliyotèk kraze, pòt kraze. Bon, kiyès misye rele? Mwen rele. Wè? Se di ke tout sa se sèvis map ba yo, men men menm e mwen menm kote pam. Menm yon ti bout lèt depi 98 mesye humm depi 98 m gen timoun ki lekòl, m gen nan ki nan inivèsite. Si map travay nan leta m ta sipoze jwenn yon danmnitan nan leta poum kontinye timoun mwen. Jiska prezan menm m paka konn sak pase a pase m de wè lap konstwi m wèl kanpe Mathieu pase li pete fyèl li pesonn pa janm di anyen e nou menm nou paka di anyen avèl m oblije ret kanpe chak lè leta voye moun vin gadel yo pran rapò yo pran rapò anyen pa janm mache E chak lè nèg yo vin vizite la. Se lekòl nasyonal li ye. Men yo prete lise a l pou fonksyone lèzaprèmidi. Men si lekòl lise a te bati, li t ap toujou pi bon. Paske w ap gade pwofesè k ap sot Okay vin fè kou la, li pral lakay li nan nuit. Men si lise a te bati, pwofesè a t ap vini, lekòl fonksyone a uitè, e pa sa? Pwofesè a ap gen tan travay epi pou l al lakay li pou l al nan lòt aktivite l. Men dèfwa nèg yo oblije ap kouri, ap prese lè zapremidi sitou lè lè chanje anvan fènwa bare yo pou yo ka gentan rive paske gen pann kawotchou, gen sesi, gen sela. But. Sèdi ke si lekòl Lisi Lisi a te bati li t ap toujou pi bon. Philippe Jean Resler ba nou kontak direktè lise a, Lucien Felix. Nou rele l men nou aprann li pa Ochabato, li Okay. Li ba nou randevou nan demen nan 8 è nan maten nan kolèj Pradel Pompilus la. Lise Chantal la ak Lise Wòcha Bato a mande entèvansyon prese prese. Sa ki te gentan konstwi deja yo gentan kòmanse kraze nan yon pwen si entèvansyon pa fèt rapid Leta ka oblije reprann yo nèt. Poutan Leta ayisyen te siyen, jou ki te 5 septanm 2011 lan ak konpayi Choubi Antrepriz yon kontra 93 milyon 900 mil goud pou konstriksyon Lise Sylvain Salnave la nan Chantal ak Lise Wòcha Bato a. Leta te dekeste finalman 79 milyon 862 mil 460 goud 58. Sa vle di, plis pase 85 pousan lajan te dekese pou konstriksyon 2 lise ki pa fini, ki abandone e ki kòmanse kraze. Si te gen règleman jis, direktè Lise Chantal la, Fanfan Jean Maxy, pa t ap oblije estomake pou l rele aba gaspiyaj. Epitou, lè gwoup sitwayen nan sosyete a ap mande pou otorite yo ak antrepriz ki jwenn kontra Leta yo rann kont Yo pa t ap panse se kont y ap chèche yo. Nou tout konnen l e nou souvan repete l, règleman jis pa gate zanmi. Antouka, ekip la te antre Okay pou l pase nuit lan. Demen, fòk nou rankontre direktè Lucien Felix avan nou antre Pòtoprens. 7 septanm, 8 tè tapan, ekip la gentan devan Kolèj Pradel Pompilus pou l rankontre direktè Lucien Felix. Direktè a chèche yon kote nan kolèj la pou resevwa nou. Li fè istwa li se Rocha Bato a ki fonde depi 7 avril 1997. Li se ap fonksyone nan lokal lekòl Sen Jozèf depi septanm 1998. Direktè Félix soulinye travay konstriksyon yo te demare nan lane 2012 pou yo kanpe depi 2013. Lise a ka pran 500 pou rive 600 elèv men pou kounya yo senpman gen 350, 400. Majistra sitou, nou te pran kontak nou t al fonksyone nan lekòl mè yo, lekòl Sen Jozèf. Nou te fè ennan. Apre sa, nouvo, lòt lokal la, li te kòmanse, li pa t ko fini. Apre ennan, lekòl nas, lòt lok, nouvo lekò, lokal lekòl nasyonal la te renouvre. Kounye a nou transfere nan lekòl nasyonal la, se te, je kwa, an septanm 98. Nou konnen tout bagay se, tout bagay ki fèt se de, se de desizyon. E de desizyon politik. Chak lè travay la kòmanse, li rive yon kote l kanpe, apre sa apre yon sèten tan ou wè l retounen yo fè yon ti, yo fè yon ti bagay, yo fè yon ti bagay toujou. Bon li te kòmanse, gan yon sètèn epòk kote yo te di konsa travay la pa te bon. Travay la pa t bon, se yon travay yo ta pral rekraze, yo te di materyo yo, materyo pa bon. Se sa zòrèy mwen te konn, ou konprann, te konn tande. Bon apre sa, jan nou wè li a, se apre Matthew. Sa afekte sou lise a tou kote ou pa ka ba timoun yo kantite lè ou ta dwe ba yo. Gen de lè kou yo konn kòmanse, akode lekòl nasyonal la, kou yo konn kòmanse jis a jis a inè edmi. E se gwo efò, fè gwo sakrifis avèk gwo presyon pou ou kapab rete nan zòn senkè eka. Lise a pa menm ka tann 5 è edmi menm depi se wè timoun yo pral lwen a 5 è edmi se jis a 5 è eka konsa ti timoun yo ou oblije lage lise a kòman m òganize l ou konnen orè lise yo kòmsi se yon kesyon de se 5 è pa jou 5 è pa jou kòman m fè l kòmsi m sanse bon li pa pedagojik non pou m kapab fè 5 èdtan pa jou a 5 peryòd la m oblije m ba mete rekreyasyon. mete yon kou inè pou inè senkant, m bay, sètadi chak peryòd yo e senkant minit, inè pou inè senkant, inè senkant, dezè karant, dezè karant, twazè trant, twazè trant, katrèven, katrèven, senkè dis. Senkè dis, sa vle di a senkè dis, ou oblije lage lise a. Sa vle di, nan lekòl la, espas la enpòtan. Espas la, yon espas ki atreyan, li enpòtan non sèlman pou elèv la, Pou pwofesè paske nou pa fonksyone nou anbyan nou anbyan si nòmal epa mdi pral li pi souvan lè a inè lè wap rantre nan sal yo inè edmi ou rantre nan sal yo tou kòman mdi sal de klas yo rantre avè yo tou sal pa gen pwòpte ki gentan fèt lè timoun maten yo sal de klas yo pa gen pwòpte pou gentan fèt ou rantre nan sal la konsa mta renmen pou leta ta pran responsab ou men ba kominote a ba popilasyon ba mpa mande anyen pou tèt mwen paske mwen mdi ale mwen prale omwen si se pi gwo bagay mwen wè Leta ta fè omwens yo ta kapab ba popilasyon an lise a, batiman an. Vè 11 zè edmi, ekip teren an pran direksyon Pòtoprens. Nou rive a inè nan aprèmidi. Nou prese wè fanmi nou, men kontantman nou pap fè n bliye gwo gaspiyaj nou sot viv pandan 11 jou sa yo.